Ann tuye ti lapli lanmò san jou ann tuye yo paske son bann malandren ki soti nan pèp la epi ki refize konprann ke kote yo soti a se pa la pou yap tire bal epi yap tire bal sou moun kote yo soti a moun ki gen tout pwoblèm menm jan ansanm avèk yo men si se nan vodou a Nou konn bay gwo pye. Nan vodou a nou voye mò. Nan vodou a n al pran medsin pou moun. Nan vodou a nou pran zonbi yo. Epi nou kite ti lapli e izo ap fè nou sa. Nou son bann salòp. Nou son bann stipid. Ou pa wè sa yo fè nou avan yè. Yo pase nèg yo antre la yo fizye 6 oungan. Bon yap fizye yap kontinye fizye nou. Gang nan antre l tire n 6 oungan. E kiyès moun kap bay oungan yo. Pwen pou yo pa pran bal se kiyes kap bay bandi yo pwen pou yo pa pran bal se yon gang yo e nou kap fè sa bay bandi pwen pou bandi pa pran bal avan yè bandi a debake ka yon gang fout li tire 6 yon gang kòrèkteman epi pa gen moun ki pou di yo okenn anyen paske nou son bann salòp nou son bann salòp jodi a. Jodi a pandan map pale la depi avan yè m pa tande pèsonn moun di tout moun te krik fèmen bouch nou jodi a izo te dwe nan mòg jodi a ti lapli te dwe tout nèg kap fè kap fè kap fè kap ki kap fè aktivite sa yo tout nèg kap fè aktivite gang nan peyi a pou mete pwoblèm tout nèg sa yo te dwe nan mòg si nou te yon gan vre nou pa yon mèd nou pa yon mèd se kaponnen nap kaponnen moun e e monte gwoup bat tanbou fè okenn anyen nou pa anmèd si nou te yon bagay nou pa ta ka kite de twa malandren ap antre al tire konfrè nou al tire nèg ki nan mouvman ansanm avèk nou kòm ougan al tiye yo lakay yo epi pa gen anyen k ap rive nèg k al tire a nèg la ni pran zam ni l al tire epi lè fin tire dat sèt se fini. Li tire 6 kochon, li tire 6 endividi, li tire 6 poul, li tire 6 zwazo epi l vire bounda l epi l mete zam li nan ren l ale. L ap toujou pete bounda nou a bal, y ap toujou tiye nou paske nou pa tande. Nou tande Nou tande Nou ta Nou ta Nou tande nan zòrèy bagay la soti antre nan zòrèy li soti nan lòt zòrèy Ou wè kòm m gen lontan ke m pa pale sou gwoup sa Kòman nou twouve nou Nou son bann oungan Nou son bann manbo ki son gwoup epi nou tande yo tiye oungan parèy nou manbo parèy nou Tout pa nou dèyè Tou pa nou dèyè yap vin fout tiye nou tou paske nou pa sèvi avèk avèk avèk konesans mistik nou genyen pou nou fè anyen nou tout se nan manti nou ye si nou patap bay manti kaka sa yo ki vin tire nou an lè konsa yo te dwe nan mòg deja yo te dwe nan mòg deja nou te dwe fout pran zonbi yo deja. Nou te dwe fout yo dyare deja. Yo te dwe sa. Padon moun kap tande yo. Yo te dwe pran yo te dwe pran zonbi yo te dwe nan men nou deja. E menm si se pat youn nan bandi sa yo ki tal tire sou yon gan parèy nou. Yo te dwe mouri. Nou te dwe fout pran yo zonbi yo. Se montre ke nou pa anyen, se montre ke sa n ap sèvi yo, se bagay manti. Nou pa gen anyen n ap fè nan vodou a, nou pa gen okenn defans nan vodou a. Nou pa gen yon merde n ap regle nan vodou a. Mwen menm depi m te wè nèg ki di se li k mèt vodou a, li di e li k prezidan vodou a, lè fini li soti Gonayiv Yo barel nan wout yo pran machin li. Se bon pyel ki sovel. M te wè se nan manti nou ye. Nou la pou n anmerde moun. Nou la pou n anmerde moun. Nou son bann lach nou ye. Nou la pou n anmerde moun. Anmerde moun kap fè biznis. Epi voye mete vye kwi, vye bout, vye bagay devan pòt moun nan pou n kase biznis li. Se sa nou la pou n fè sèlman. Nou la pou n voye kout poud sou moun. Men n pa ka al voye kout poud la sou Izo. Nou pa voye poud la sou Tilapli paske nou pè yo. Nou pè yo. Nou pap voye pouda ni sou izo ni sou ti lapli paske nou pè yo nou pè yo e se menm jan tou yap toujou tire nou yap toujou fini avèk nou paske se nou kap fè demagoji o wi nap fè mouvman pou nou montre ke wè nap tire bal sou bandi bandi a pap pran bal la nou son bann lach nou ye Se de moun ki pap regle ankenn anyen. Lè wap vin pale afè de vodou, oh wi vodou vin aprann, sa nap aprann? Nap al aprann al kache, sa pou nou al aprann? Nou pral aprann ap bay moun manti, sa pou nou aprann? Nap aprann kache, kounya la se pou tout ougan yo chache yon kote pou yo fout bounda yo, chache yon kote konvèti nan pwotestan, pase e pase kounya lè wè sa wap kòmanse la e ke bandi derape e ka ougan yo, l tiye ougan yo. Sou al derape la lap derape pou bout pou de bon. Talè konsa wap tande yo derape yon lòt kote ankò antre nan yon bon peyi sil yo tire menm yo tire ni ougan ni manbo yap tire nou paske nou twò lach yap tire nou paske nou pa vo anyen yap tire nou paske mwen menm mte toujou di nou sa ann fon konbinezon ann mete nou ansanm poun tiye kaka sa yo kap bay peyi a eksizemon timoun kap tande kap bay peyi a pwoblèm sa yo. ki anpeche nou kapab vake libreman avèk okipasyon nou. Pase ti malpwòpte sa yo se nan se nan se nan se nan se nan se nan se nan se nan seksyon kominal yo soti, se la yo soti, nan salte a yo soti. Yo pran zam nan, olye ke yo tounen zam nan sou moun ki ba yo zam nan, yo tounen l sou nou. Nou pa, nou pa, nou pa realize, nou pa pran, nou pa realize ke nou nan, nou nan, nou nan la guerre. E nan la guerre nou ye a malpwòpte yo, se pou nou tiye malpwòpte yo si nou te gen konesans mistik vre. Nou pa gon merde nou konnen kòm konesans mistik. E se sak fè 6 Oungan sa yo, yo mouri, nou pral wè. Plizyè lòt Oungan ap mouri ankò paske nou se yon bann lach nou ye. Nou pap regle okenn anyen, nou pito chita la ap fè kaka, ekri vye bagay, e, e, e, Awochènabo, Awochènago, men sa li ye a. E lè mounda fache kote l chita atè paske nou konnen mounda pa gen volonte se tèt ki mennen mounda. Mounda pa fouti ale deside li pou l fache pou l chita atè si tèt pa di mounda chita atè. Nou nou nou nou nou nou nou nou son bann moun ki ant nou yon peyi sa ke peyi a pap mache a okenn kote Paske nou son bann lach. Nou pran pòz nou gen konesans, e konesans nou genyen an, se pa pou nou fè. Li mete vodou a li menm kanpe kòm moun k ap bay pwen, nou panse se yon bagay ki move. Alò, lè nou pran mesye ki di ke yo gen pwen yo, paske pwen yo se paske moun yo mal konprann, e edikasyon vodouyizan pa fèt, edikasyon pèp ayisyen pa fèt tou nan nivo sa. Ban nou ti esplikasyon sou sa. Gen anpil moun ki itilize, ok, si n ap pran yon egzanp, Moun lan di bon, li pran pwen disparèt. Yon pwen disparèt, kapab petèt moun lan kapab deklannche yon tout yon seri de fòs ki anndan nati la, eleman an ki pèmèt yon moun kapab vin agrese l, epi l pase envizib sou moun lan. E pa rapò, men fòs sa yo, yo gen sitou pou wè avèk, mwen di w, enterè kolektif. Lè nou pran le ka de Capois la Mort, nou konnen ke yo tap bay boulèt e nou konprann ke li te chevoche pa yon antite ke yo te rele Osenbrekim alò, ou kapab wè enterè a, nesesite te genyen pou misye ekzibe fòs sa yo. Men, si nap di moun nan di l gen yon pwen disparite kapab soti la pou l rive kèlke pa, Alò, jounen jodi a nan ap gade jan Ayisyen ap depanse lajan pou chache kapab pran viza pati oubyen pou al pran kanntè pou moun nan pa ka pran yon pwen pou l disparèt pou l soti de peyi sa pou l antre nan yon peyi vwazen, m panse kèlke pa gon edikasyon ki pa fèt. Paske pwen an se yon ansanm de eleman w kapab pran ou detranche ou degaje ki pèmèt ke ou reyalize yon bagay. Moun nan di bon m pral fè yon pwen pou yon bagay byen detèmine. Li itilize eleman dan nati la paske sa nou di gen fòs ladan l, maji se sa ke n ap di sa n ap. Nan manifeste ya ki pèmèt ke sa gen li manifeste. Alò nou pa ka gen yon pwen, pwen an se sèlman nou itilize l kòm si nan yon dimansyon negatif. Alò pou leta gen tout pwen sa yo nan men w pou ta gen gè k ap fèt an Ikrèn, Larisi pa fè lajan avèk li? Mwen panse kèlke pati gen bagay ki move. Fò nou poze tèt nou kesyon pou nou konprann reyalite kesyon. Men sak lakoz bandi yo pa pran bal menm? E bon poutèt e kounya ou pale avèk sètitid tankou ou wè bandi pa pran bal oubyen ou tande yo di bandi pa pran bal. Dènye man la e te gon atak ki te fèt sou Izo e nèg mafyo e Izo li menm te fon ti bout video kote lap moutre nèg yo krible nan katouch tandi ke li pa vèse. Hum eske ou asire ou katouch yo se te katouch nòmal ke yo ye? Bon youn nan bagay kòmsi pou n pa ou pa al fè teknikalite sof e wap tande anpil nan mesye sa yo ki Donk gen moun ki rele yo viktim sosyal, jan yo kapab rele yo a. Anpil ladan yo se vodouyizan, se vodouyvi moun ki fèt anndan vodou. E fò m di ou te gen yon seri, gen yon seri de moun ki te gen yon seri de gwo sekrè anndan, alò kòmsi nan men yo. Sa pa pèmèt livre resèt sa yo oubyen sekrè sa yo a yon seri de moun. Nou tande Lamò San Jou di l mete pwen sou nèg li, di l se yon gran ke l ye, tandout. Yo di w nèg yo se nèg Grandans, ki leve nan lakou. Nèg yo kapab gen pwòp Yo di yo menm pèsonèlman yo mete pwen sou nèg yo pou y al batay. Men yo pa janm di y al kan ougan, petèt kapab gen enfòmasyon ke m pa konnen an jeneralman. Men moun yo kapab mal konprann kesyon pwen an. Yo kapab mal konprann li paske li genyen tout yon seri de, m kapab di, taktik anndan l ki. Ou pale de ou pale de moun nan gentan rale zam nan, zam nan bloke, ou gentan ap tire sou moun nan l pa pran tou. Men ki espri ki koz ke ki ka bloke zam nan? Bon, e sa pral depann de antite nòmalman ki mache avèk moun nan. Ou tande yo di w, ou tande yo di w tou, jou malè on ga pa sèvi. E m tande yon audio bon m tap tande l sou TT e nan emisyon l lan e m pa tande kesyon pwen an. E yo di se 4 nèg k antre sou moun. Men m tande yon audio tou ki di yo tire sou mesye a li pa pran, yo rache la manchèt etc. E m vle mete l toujou nan kad spekilasyon. Paske nou renmen fè, fè, nou renmen fè pawòl, nou renmen di pawòl e nou menm nou emosyonèl. Nou emosyonèl. E m pa genyen, m pa genyen enfòmasyon avèk sètitid, m pa t viv li. E nou konnen ki dega ki kapab fèt lè moun ap itilize rezo sosyo pou fè sikile tout yon seri enfòmasyon ki pa verifye e nòmal paske yon moun di l m pa kab repete l tou. Konprann? Men youn nan youn nan fè ki sèten se ke moun yo mouri e yo mouri pa bal. Konprann? E jiskaske m gen yon seri de fòmasyon ki plizoumwen fyab, e petèt m kapab bay opinyon m sou li. Nou wè nou wè lè bandi yo ap goumen pratikman se pye atè do tou nou yo goumen epi yo gen mouchwa ki mare nan djòl zam yo. Èske Ou sèten de sa? Wi. Pa bliye m di w, mesye yo se vodouvi yo ye, se Ayisyen yo ye. Nou tout se Ayisyen. Wi gen gwo sekrè nan sa. Gen gwo sekrè yon moun kap goumen ki mete pye l atè. Pa bliye tè a se vodou a se 4 eleman ki pran fòm li se tè l se lè l se dife li se ou konprann e nèg yo kapab genyen mwayen yo petèt e pwòp koneksyon yo paske ki ayisyen ki pa genyen yon danti ki ayisyen ki pa gen yon bitasyon ki pa gen yon demando nou pa ka ba tèt nou manti nou genyen nou leve anndan l nou viv li menm si moun nan ta. Pou nou di al legliz li potestan l abite yon kote.